Yo tap goumen pou pèp ki tap pot diskou pèp jodi a fèn gade blofè sa yo ki met peyi a la jodi a nou di Ariel paka ret nan tèt peyi a ke fòk Ariel ale e nap di tout jounalis yo avanse 22 lendi si Dye vle manifestasyon yon lòt endepandans paske nou mande jodi a la fòk gen de moun ki pran reskonsablite l fòk gen de jèn jèn gason jèn fanm ki pou pran desten yo pou nou retire peyi a kote li ye la e pa ak gang politisyen tradisyonèl sa yo ki met peyi a la. Se 2 jèn gason ki gen foug, ki ka goumen, ki kwè nan tèt yo ki pou depase peyi a. Mwen menm Bab, m gen anpil menas m ap jwenn bò kot lapolis, bò kot gang Ariel yo k ap rele m toutan yo di y ap asasinen m. Men m pa ka pè yo. M se nèg Pòtoprens, m fèt Lopital Jeneral, m leve Bèlè. Enben jodi a la, nan sitiyasyon peyi a ye a, e mwen k ap pote mesaj yo anndan geto yo, e mwen k ap pote mesaj yo pou fè yo tande yo nan. Sitiyasyon moun anndan geto a vin jodi a gade pri yon sak diri 700 a 800 dola mesye mwen menm ki te nan lari m tap goumen map asepte m pral peye yon sak diri 700 dola al gade kòb ameriken an jodi a la 100 dola ameriken vini 15 15 mil goud vini si gon ke dèyèl 3 mil konbyen dola ayisyen eske se pou tèt sa pèp la tap goumen men kote yo met pèyè a ti pèp la leve kanpe. Paske nan sitiyasyon ye jodi a, se ou ka retire tèt ou. Gang politisyen yo pa ka retire tèt yo. Yon sèl bagay nou di, lejistis leve, kou wouj! Se bloke tout peyi a nan dizanmèlman peyi a pou n dechouke Ariel Henry kòm gang, kòm kidnapè avèk tout gang ki nan pouvwa l yo k ap sakaje pèp la. Jodi a pèp la nan mizè atwòs, jodi a fò nou goumen pou n pran desten nou an men. Se bab! Nou di Lonu! Ou konkli ke echèk Ayiti se ou k lakoz avèk mafya, gang an Ayiti fè ou kosyone betiz yo, ou kraze peyi an, ou tiye espwa jenès la, ou tiye espwa plizyè jenerasyon, ou tiye espwa nasyon an. Jodi an moun yo pa ka manje, ti machann, chofè moto, chofè taksi, chofè bis. Tout moun yo yo nan sitiyasyon difisil, pwofesyonèl tounen mandyan ou degize. Jodi an, lajan ameriken monte tèt nèg. Jodi an, gaz, nou pa ka achte gaz pou nou fonksyone. Jodi an, lavi chè nan kò tout moun, timoun pa ka al lekòl, pa gen lopital. Se banditis, se gangsterizasyon, se ensekirite, se kidnapin. Ariel se chèf tout bagay sa yo, atout Martelly. Nou rive nan moman, nou di l'ONU. Randevou le 10 oktòb la se pou ou. Si w pa dakò, ou tire reverans le pli vit ke posib pou tranzisyon koupe fache an enstale avèk konsensus Akò Montana pen modifye an pre an, enben nou di w nou menm nou pral fè yon lòt bagay e nou pap pèdi tan avè w paske jwèt sa a li touye plizyè jenerasyon, li fè plizyè jenerasyon pa gen espwa, plizyè jenerasyon pa konn kòman pou yo viv, plizyè jenerasyon dezespere, plizyè jenerasyon oblije fè rat, reken, kayiman ap manje yo nan lanmè. Ka etranje pou di moman rive, moman rive Loni sispann fè grifas nou menm jenerasyon sa nap pran responsabilite nou. Nou di nou kòmanse konsa avèk respè, nou di nou respekte tout prensip, nou respekte lalwa men sou tabal vin la yo si w pa vle tande larezon pou w konn sènti sa kòm moun dal vin modi vle respekte Pou bisexualite an enstale nan tèt peyi an, nou kapab gen yon gouvènman de rupture ki enstale nan tèt peyi an pou chanje, kòmanse chanje kondisyon de vi popilasyon an avèk yon lòt espò, epi answit pral vin la manman pitit mare senti. Paske se lang pèp la nap tann pou sot nan nen l, ebyen lang li pap gentan sot nan nen l, nap mobilize 4 kwen peyi an, fòk Ariel ale. Moun paka peye kamyonè. Ariel iresponsab ke li ye. Li di Desalin, Vizyon, Inite, phtk e tout lòt yo, sdp, yo mouton gaz, yo pa fikse pri kous machin yo. Jodi a se chofè ki deside konbyen kòb lap pote w al Petyonvil. Donk nou pa kapab ankò nou di Ariel kite tèt primati a. Dayè sa pa nan koutim nou afè yon premye minis ap. dirije yon peyi de manyè monosefal. Nou menm nou di Ariel te genyen 60 a 120 jou pou l pase nan tèt peyi a, lè sa nou pa t ko konnen si misye te nan asasina Jovenel Moïse. Pase konstitisyon an nan atik 149 li di Ariel te dwe fè eleksyon pandan 60 a 120 jou. Men misye pa fè eleksyon, li kontante l ak phtk, ak pitit Dessalines, fizyon, inite, jodi a pèp la pa ka manje. Nou mande popilasyon an leve kanpe, leve kanpe pou nou batay kont Ariel Henry, leve kanpe pou nou jete Ariel Henry, leve kanpe pou nou kouri, e pa dèyè Ariel sèlman non, dèyè tout moun yo, dèyè akolit li yo, paske nou pa kapab ankò jodi a, pèp la pa ka manje, pèp la pa ka achte yon pate, nou di se ase, nou mande pèp la leve kanpe pou nou chavire Ariel Henry nan tèt primati. Trè byen, n ap kontinye mesaj la. Nou gon malfektè, nou vòlò. Yon gang, yon kidnapè ki rele Ariel ki pran peyi a daso pa yon twit yon bann klik tèt langèt ki fout mete malpwopte a la. Ariel pa gen konsyans. Sa peyi a viv la se mezanmi se enfènal. Lè w gade yon ti dlo bò lakay mwen mwen menm li te konn vann 5 pou dola. Malpwopte a. Li fè yo fè rete l 5 goud. Menm ti dlo sa n ap achte l 3 pou 25 goud. Malpwòpte yo bay pou Ariel la la. Lavèk madivin yo bay pou Marjorie Michel la. Masisi yo bay pou André Michel la. Manman bouzen yo bay pou Rose pi la peti frè a. Mwen menm wè la yo mèt voye moun vin tire m la a. Pase m pa pou viv la mwen menm. Depi maten m poko fout manje. M fout sot byen lwen. M fin la sou dezago m. M pa vle yon moun ban m kòb, men m bezwen pou sitiyasyon peyi chanje. Dans le cas où peyi a pa ka chanje, ki kèlkeswa wè chak te la, yo te mèt gen kaka nan mouda yo, langèt manman nan mouda yo, yo te touye m la paske m ap mouri lafen. M se yon pè de fami, m pa ka pran swen fanmi m. Antanke m gen kouraj, menm pote m ka pote. Tout moun pou kite peyi a mesanmi Ann di ase Nou bezwen yon konsyans Fò peyi a soti nan sal ye la Le konbyen Vòlè yo bay pou Nesmy Maniga a Li te la sou Mateli Obyen malpwòpte yo bay pou Jovenel la Tout se yon pil kaka yo ye Paske yo gagote kòb peyi a Si moun sa pat gagote kòb peyi a Lajan CIRH Lajan Petro Caribe Nou pa te ka nan eta nil atis nou. Mezanmi ki fè map pale avek emosyon la se sa map andire nan andan peyi a antanke ayisyen malè ou gen okenn tan pase si te gen kan kan kaka kan malpropte kan lòbèy peyi a pa te ka la tout ta devan yon pèson kote a nou pran konsyans ti pèp la kap soufri ann retire yo nan sa yo ye la mwen menm antanke ayisyen mwen di Ariel. Koman nan sa li la? Nou ka tann tel yo bay la la, enben e paske yo konnen gen dwa yo pran la. E paske se yo kap finanse yo, ki fè yo ka bay yon desizyon pou yo vin pi devan pou yo kanpe l. Nou mande Ariel tanpri rann nou sèvis la. Si tande, nan sa nou ye la, si Ariel pa vle peyi a ansonbre nan men l, Pito! Nou ba li jodi a, nou ba l 3 jou pou l remèt demisyon l, pou l bay peyi a, pase tout sa k ap rive nan peyi a, l ap reskonsan Ariel. Mwen m pa ka ba Ariel ni ti minis, ni doktè, ni bay malpwòpte li, li fè. Lè Ariel, lè nou fin retire Ariel nan tèt primati, nou pral bezwen yon gouvènman bisefal. Epi fòk prezime asasen Ariel Henry jije. Pa gen koze la moun nan sot nan pòs leta. Li pati an ekzil, lal tout kòb li te vòlè nan leta yo, lal jwi lòt bò. Pa rive a sa pyès. Jounen jodi a, Ariel Henry ap sot nan primati, fòk Ariel Henry antre penitansye nasyonal. Paske Ariel Henry gon lèt nan menl nan primati, lè Jovenel te gentan mouri. Kot Ariel Henry jwenn lèt sa, pèp ayisyen? Ki kotel jwenn li? Ki kote Ariel Henry jwenn anpliyasyon an? Dokiman sa lè te vin jwenn Jovenel, yo tap chèche lakay. Lakay Jovenel Moïse la. Jounen jodi a Ariel Henry pwouve tout moun li se yon kriminèl. Yon peyi pou li ta ka fonksyone konsa, pou yon dola ou bezwen 160 goud. Pa gen okenn enstitisyon k ap dirije nan peyi a. Ariel Henry se pran plezi. Lè nou gade Osmy Laverty frè, yon fanm ke pèp la te fè konfyans, jounen jodi a se machin blende l achte. Sdp te di si yo moute gaz la yap jwenn lajan pou yo fè apezman pou pèp la. Gaz la moute sa fè 1 an sdp. Kisak fèt sdp? Kisak fèt sdp? Apre 1 an ou te di. Sdp te di si yo moute gaz la yap jwenn mwayen pou yo gen apezman. Yap fè apezman. Men lekòl ouvri. Pèsonn. Tout lekòl yo mete. Lekòl kounya nou pa bezwen pale de lekòl pou malere. Lekòl kounya se gran nèg sèlman ki ka met pitit. Bon. Moun ki ka met pitit yo lekòl, se moun Andre Michel yo, Majori Michel, Senatè Yasent, Majori Michel, Rika, se moun sa yo ki ka met Fusion, moun Fusion yo, moun Paul Denis yo, se moun sa yo ki ka met pitit yo lekòl, paske se yo ki gen lèt la, ki gen manmèl la, ki gen manmèl bèf la nan men yo ki ka met timoun lekòl. Mezanmi, talè a m sot lekòl, m sot pran kanè, se bagay tèt chaje nèt. Mè a pa wont li mete prè de 30 mil goud sou ane lekòl ki te 53 mil goud. Pou m di w, sa vle di se Majori Michèl, Yasent Michèl, Andre Michèl, Rika Pyè, Madam Bozil, moun Fizyon yo, moun Pòl Deni yo, se moun sa yo k ka voye pitit yo lekòl. Pase yo te di nou, Si yo moute gaz la, y ap jwenn kòb pou nou fè apezman, pou pèp la ka rale yon souf. Jodi a, kamyonèt se 50 goud, kamyonèt 50 goud. Si m pral Okap, se 400 dola pou m genyen. Si m pral Jeremi, fò m gen 500 dola. Se apezman sa a, mesye SDP yo fè pou nou. Se apezman sa a. Se sachè dlo, 25 goud, se apezman sa a. Yon plat manje nan men machann sou tèt wi mezanmi. Machann ki sou tèt. Yon pla manje ap vann 250 goud. Lè w fini menm yon kola w pa ka bwè. Pase yon koka kounye a se 15 dola sa vann. Se sa a André Michel te kite pou nou. Se sa a Yacinthe te kite pou nou. Se sa a madam Fusion te kite pou nou. Antouka nou di yo mèsi mèsi. Pèp ayisyen nou pa bezwen vakabon ak vakabòn ki pou di nou pran lari. Pase bagay yo pa bon. Se pou nou met pye nou atè pou nou chanje sitiyasyon an. Aba Ariel vòlè! Aba Ariel vòlè! Aba Ariel vòlè! Nou se Nou se esklav revòlte. Jodi an nou devan rezidans san prive Ariel Henry. Nou vin lanse yon mesaj. Paske kriminalite an li ogmante. E ke masak yo ogmante dan le katye popilè. E ke nou pa jwenn yon Andre Michel, nou pa jwenn yon Majori Michel, nou pa jwenn yon Rika Pyè, nou pa jwenn yon Nenel Kasi, ebyen kap pale nan non popilasyon Ayisyèn nan. Ebyen nou menm andan esklav revòlte ki senbolize la rezistans pou le chanjman reyèl nan kondisyon materyèl de legzistans an pèp Ayisyen an, nou di sa paka kanpe la paske kredo nou, Se te toujou tout konba angaje dwa tèt pousuivi e ganye kelkeswa lè zobstak nou kontre. Pou sela, nou vin di Ariel Henry ekoute, nou menm, n ap pousuiv bagay la paske nou wè kriminalite an pèpetye nan peyi a. E ke, rezon plis, n ap poze yon kesyon a Moïse Jean Jal, 2 pitit Dessalines e Miray Jean Mito. N ap mande yo. Eske pitit Desalin de de lye jodi an? Paske nou wè Moïse Joseph ap di eleksyon avèk Ariel Henry, nou wè Miraj Jean Mito ap di lise esklav revòlte. M ta renmen yo sitiye yo pou nou. Pandan ke a 99 pousan e ke popilasyon ayisyèn nan konnen ke ebyen Moïse Jean Charles, ministè de leteryè se nan men l li ye, li anndan pouvwa Ariel Henry an. Sa sèt in entèwogasyon pou yo sitiye yo pou yo di. Konbyen pitit Desal fòmasyon politik pitit Desalin ki genyen? Eske Miray Jean Mito gen youn? Eske Moyiz Jan Chal gen youn? Si se delye pou yo fè nou konn sa, paske ministè de lenteryè nan men yo, Moyiz Jan Chal ap mande eleksyon, Miray Jean Mito ap di l se esklav revòlte l ap kanpe anfas Ariel. Nou pap pran nan divèsyon. Nou di yo ekoute. Men jodi a nou jwenn svp plis yon inite MTV fè twazyèm vèsyon BHCK men jodi a nou wè 3 sachè dlo pase pou 25 goud nou menm jodi a la a mi lidè AAA ak tout moun ki te siyen akò Montana Epin ki te di fòk gon gouvènman bit se pal e men jodi a la se poutèt sa nou vin bloke devan primati a la pou di Ariel bay talon pase pèp la pa kapab ankò pase nou wè ponp gaz fèmen nan peyi a menm jan Jovenel mouri se pou sa tout ponp mouri anndan peyi a. Pa gen ponp ki egziste, tout moun se nan lari y ap achte gaz. Nou wè nan ki eta diri a monte, gaz la monte, moun pa ka viv. Men jodi a nou pran lari a pou nou di Ariel bay talon. Mwen menm se tou ki di jodi a granjis pa janm bon moun. Ariel granpè m di m jounalis, Ariel granpè m di m jounalis yo pa bon moun, yo pa janm bon moun. E lè sa a nou wè kote nou ye, se Ariel ki fè nou wè. Advantis pa janm bon moun. Pase wap wè blanch huile la koute 15 goud. Wap wè ti mabit diri vann 35 dola. E tou wè kajat lò pou 5 dola. Nan atik 32, nan atik 32 a li di se dwa pou tout ti moun al lekòl. Enben eske jounen jodi a wè ti moun paka al lekòl. Grangou ap tiye moun. Ariel pa gen plas li ankò ale pou l ale li pa li pa gen plas li la ankò mèsi. Ariel gen bon pouvwa l met li gen bon pouvwa fòk son kidnapin paske se li ki chèf kidnapin lan e jodi a nou wè l kenbe pouvwa menm jan lè l ap fè kidnapin anndan geto yo nou wè Ariel pap regle anyen Ariel kenbe popilasyon ayisyèn lan an otaj nou menm jodi a nou menm ki fè pati de aa ke nou pran lari a pou nou di kisa pou nou di Ariel pou nou di SDP moun sa yo pap regle anyen ke yo dwe konprann nesesite pou yo kite tèt primati a tout leta sa ki. kont mizè, kont doulè, kont movèz gouvènans. E nan kad ensekirite a, n ap pwofite kondane avèk dènyè rigè yon asasina krapile, yon asasina lach ki fèt sou yon gwo militan politik an prensip ki te dwe la a, ki Ronald Lessage. Yo asasine l lendi maten 15 out la devan simityè de Pòtoprens kote l t al fè fineray. Nou kondane fèmeman ak barbar sa a ki fèt sou sitwayen, sou militan politik, manb.